Zanmi konpatriyòt tvlakayhaiti.com yo, nou kontan rejwenn nou ankò e nan nouvèl videyo sa a. E pandan n ap pran yon ti tan pou nou remèsye tout zanmi nou yo, tout nouvo ak ansyen abòne nou yo, tout sila yo ki pa janm lage nou, ebyen nou kontan avèk ou. Nan nouvèl videyo sa a zanmi konpatriyòt yo, enben anpil anpil anpil anpil gwo chabrak la nan peyi Dayiti, nèg yo panike, nèg yo gen pwoblèm, nèg yo nan kouri paske entènasyonal la jwenn dosye yo. Gen ansyen senatè Nenel Cassy medam e mesye ebyen misye nan kouri la a paske Etazini avèk Kanada jwenn Nenel Cassy se donk patwon Fantom 509 ak tout Gilbert Bidjo e se nèg sa yo ki tap finanse Fantom 509 sou Jovenel pou te kraze peyi a ebyen jodi a la tout dosye sa yo pran lari Nenel Cassy, Vitelom, Andre Michel, Majorie Michel se moun sa yo ki te fè e donk Fantom 509 e mete Vitelom dèyè barikad jodi a ki vin tounen yon veritab asasen pou moun nan peyi sa a, enben nou pral envite w gen detay, nou pral envite w tande kòman nèg nan peyi isit, nèg yo mechan, nèg yo pa vle wè pou Ayiti sòti kote l ye a, nèg yo pa vle wè pou peyi a pran yon lòt chemen paske si peyi a gen sekirite, li p ap bon pou yo, yo p ap ka fè lajan mèdamzèmèsye. Nou pral envite w gen detay, rete konekte, bòn ekout, n ap tounen. Rèd pa moli. Ekoute! Towo sa t sou ekran an M pral pran ti tan, m pa prale vit pou m pa bouke. Ou konnen laj ap antre, n kòmanse antre nan laj. Ou konprann? Sa vle di ke m pral pran ti tan, m pral retounen sou yon emisyon m te fè, swivan done sa yo ke AyiboPost te pataje ak nou, pou m al fon ti pale n de nèg sa yo. Yo tout se konsil onorè. E yè m te ba nou yon ti presizyon sou bagay sa a. E lè nèg sa yo se konsil onorè, konsila l anndan lakay yo, anndan biznis yo. Malèt nèg sa yo pa fouye nan ayewopò. Yo gen paspò diplomatik. Paspò diplomatik. Ou konprann? Machin nèg sa yo. Konsilè, kò konsilè yo, machin yo pa fouye, la polis pa ka antre nan zòn nèg sa yo ak fasilite, se towo gwonde. E sa ki dwòl lan, se paske konsil onorè yo, se pa yon djòb kòm si leta peye nèg yo. Ou ka imajine, kòm si yon nèg tèlman santi l bon patriyòt, alòske yo pa ayisyen, ou wè nèg tèlman bon patriyòt, Paske an reyalite ki wòl yo? Se kòm si pwomouvwa peyi Dayiti vè lòt peyi kote yo sòti? Men yo pa janm fè sa? Alòske se pa nèg sa yo kòm si se pa yo pa gon bidjè leta ap peye yo? Men privilèj yo ap jwi de sa, de fonksyon an, pito leta te peye yo dimil fwa? Misye sanksyone. E sa fèm dou ti pa ti pa nap rive. Sou wè yo rive sanksyone towo sa yo pou enplikasyon yo nan seri de zak nan peyi ya, nan finansman gang, ti pa ti pa nap rive. E sa t fè nan dosye la pè matisan m dou ke sa kapab koenside ak demand mwen an. Imedyatman anons fèt, yo sanksyone towo sa yo, epi lapè li ye wi tonton. Ou pa konprann ou menm. Koulye w gen dwa di, men non, li pa posib, ou konn nèg yo te anfas pa bliye. Tout nèg yo gen menm bòs. Tout nèg yo gen menm bòs. Ooh! Si w kwè ap manti al mande Nenel Cassy. Pandan l nan opozisyon, youn nan nèg ki gwo chabrak k ap finanse tout nèg e gon atik Miami Herald li pa fè manti e verite wi. Ehe bon bagay li di w wi. Paske tout nèg ou wè k nan politik nan peyi a tout konn Renold Dib paske l pa ka deyò. Sa di l ap sipòte ni opozisyon ni pouvwa. Paske l pa ka deyò. Nenpòt nèg ki tonbe yon kote e pi fò, li tou gen kontwòl ou. Si w kwè m manti, al mande Nènèl Cassy, al mande moun sdp yo, e pi yo a di w ki sa Renold di bye pou yo. Ou pa konprann ou menm. Donk misye se bidyo. Sanksyone. Bon m p ap dan ba kòd non. Sanksyone. Bidyo. Sanksyone. Kiyès ki la a? Nou konn nèg sat la a? Toro sa son toro gwonde. Misye son super chef. Se pa ti bagay blag map baw la non. Ou wè apa de nap pale de bidjo. Dayè mpa konprann. Jamè 2 san 3. Koman yo sanksyone bidjo epi bo san poko yo poko dan anyen. Men gon bagay mte di yè gon kestyon de kopere. Gon kestyon de kolabore se yon lòt deba wi. Ou remake gen nèg yo arete Ayiti k al Ozetazini pou kestyon dwòg, yo kondane l pou 30 an, aprè 15 an l libere paske li kopere. Ou pa konprann? Li kopere. Sa di m pa konprann pou non bidyo non lis Menm jan m te di w kòman non Lambert, non Youri, non Ulysse epi non Martelly pa la, jiskaske Kanada swiv mwen. E li swiv nou wi. Pa vre John Colem? Li swiv nou. Tande byen, Bidyo la, Bosan pa la. Ou wè sa a, tout sa a, se ti pa ti pa. E ti pa ti pa. Paske dosye Lafito Minotri a, m pale sou li. Men avan yè a, atansyon se lapolis l ap frape. Se pa t bandi. Lè lapolis ap frape, m pa bay enfòmasyon. Pou m pa deranje bagay. Si gen bilan m pale de sa. Men avan yè, se pat bandi lapopo t ap frape. Gen nèg ki jwenn ti bagay wi. Men e pa sa n ap chèche. Nou bezwen lapè retounen konplètman. Tande byen. Donk, towo ki sou ekran an, se nèg elikoptè a. E vire, vire, vire, men elikoptè a. Ou tande sa? Tande byen, sira. Sa se nèg elikoptè a? Bon pandan w di jistis pou jomo a, jomo gen dwa ale anpil kòb misye wi pou elikoptè l dwe. Ou wè towo sa? Se misye ki rele Cherif Abdala. Bon gon pawòl Kato te di sou misye wi, e yon avèk Matin, yo te gen bagay konpayi, konpayi e bagay kouran sa m sonje wi. M pa konnen Kato t konnen, yo te di pawòl li. Tande byen, se misye nèg elikoptè a ki rele Cherif Abdala. Towo sa m kwè gon bagay gonyen yon ajans bay e konsila ki nan anguilama la wi yo bay pewou m pa fin sonje gon ekip militan la polis ap bay gaz gen tire yo kouri antre anndan m pa kwè gen de twa te soti non ou pa sonje skandal sa ou pa sonje de skandal sa te pase nan de bagay konsila misye a. Pa gen pwoblèm. Ebyen nèg elikoptè sa a, se li menm Kanada pran sanksyon kont li aktyèlman, Sherif Abdallah. E pa bliye m te di nou ke, gen lè m te ap pale dosye sa a, m te di n ke te gen 2 semèn de sla, misye te sipoze vwayaje e yo di misye atansyon ou gen yon ti pwoblèm la a ou pou ou ka antre. Fèk misye gen yon ti pwoblèm viza. He misye wi, gwo towo sa wi, Cherif Abdala. Gwo non wi. Ooh! Wè nèg sa yo, e pa ti koze non. Sa di lè w wè Kanada rive sou nèg sa yo, fò n ta di ke met de men anlè pou n di beni swa Letènèl ki a egzèse mè men o konba, mè dwa a la batay. Anh menm si w wè nou poko fin kòrèk a san pou san men ti pa ti pa nap rive nou pat la e non nèg sa yo pa fasil pou site e se yo menm ki mèt peyi a wi gon w atik Listin Diario te soti pou l di w le pou les pouvoirs d'Haïti les puissants kap dirije pouvwa an Ayiti e nèg sa yo l bay wi. Lè Bosan, lè Bidjo, Apèd etc. Gabe, kè yo tout wi. Lè pwisan. Sektè prive a. Ebe ekoute. Se misye ki Cherif Abdala. Fwa ta konn moun yo, nou pa konn moun yo, mwen apren moun yo. E nan vin a lòt yo, nan vin a tout lòt yo. Men 3 sa yo konn yo getan sou lis. E li nou fòn montre yo, fòn lib. Ou konnen. Nou a prezante nèg yo konsa konsa. Ou konpren. Men la, sanksyon nan kò yo. Nou ta renmen, m renmen ti bagay, anba kòd, anba kòd, non sa se sanksyon, sanksyon. Kanada, Kanada kap frape, Kanada gen, gen lè gen mondyal la wi menm. Men lòt eleman, men lòt towo a. Aah! Jan w wè misye souri an, e pa ti gason pitit la non. Jan w wè lap ri a la, e pa ti towo gwondet la non. Men towo a. Se misye ki rele Renoldib la. Atansyon, m konn wè gen pafwa gen moun k ap konfonn misye avèk Joweldib. Joweldib se menm fanmi an, men misye te gen yon lòt tanperaman. E misye, malerezman, misye mouri lane dènyè. Misye te malad. Misye te renmen emisyon sa anpil, anpil, anpil. E misye te konn toujou ap pale avèk peyi a kap di nde bagay etc. Donk pafwa nou konfond yo. Donk Joel dib misye mouri se ton militan ki te konn toujou ap pran pozisyon pou peyi a. Men towo sa se pa nèg ke n tande souvan. Nèg sa yo. Poutan se yo menm ki mèt peyi a. E 3 gwo chabrak kou m sot montre nou la sou ekran an la sosyete. E ben ekoute. Renold Dib, menm jan ak Bidjo, menm jan ak Cherif Abdala, Kanada sanksyone yo. Ok, pa gen pwoblèm, kounye a gon bagay ki atire atansyon m, jan m di nou. Pa bliye ke nèg yo sanksyone, epi lapè anonse. Pa gen pwoblèm. Depi gen lapè, beni swa Letènèl. Sepandan, m ap retounen sou yon atik ke m te li deja pou nou. M pa pale ankenn lòt dosye la. Kite m la jiskaske m fini, m a ba nou pale. Antretan, m ap kontinye mande lapolis pou l aranje l poul pran kontrol sous matla minotri la fito pou moun yo sispann kouri kite kay yo ok o mte dwe fon ti pale sou edh apre midi a avek felix felix sin pa gen tan pale nan pale demen ase fom pale ak peyi a sou dosye sa ou wap lap enpotan pou ou tou men edh gen problem paske yo pa vle peye anplwaye yo dwe repot 4 mwa yo pa peye Skandal ap fèt e nèg ap gagote lajan kou pa gen kouran. Se yon peyi malad nan tout nivo. Tande byen. Atik lan se Ralph Thomassaint Joseph ki ekri l. 30 me 2019. Se yon atik ki te sòti sou Ayibopost. E sa k fè gen ajou. Se pa tout ki ladan l. Men w ap gen yon ide Kestyon yo poze nan tit la yo di ke Poukwa lè rich an Ayiti se fon souvan konsil onorè? Son kestyon yo poze. Pou yo komanse, yo di ke